Bonjou bonswa tout moun byenvini sou sofia tv 83 map kontan prezante n tout pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi a Poko dekonekte men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Peyi Kanada di l pa gen kapasite pou dirije yon misyon sekirite an Ayiti, chèf eta majò defans kanadyen an deklare lame peyi l deja gen lòt eprèv l ap fè fas ak yo espesyalman yo pote sipò yo bay peyi Ikrèn epi otan, kòmandan an di solisyon an ak kriz la se nan men ayisyen li ye. Yon dosye Ariel Henry ta dwe pran o serye e tout aktè nan vi nasyonal la ta dwe konprann sa kap pase jounen jodi a se tout peyi ki deja vire do yo bay peyi Dayiti nan zafè koze ensekirite a. Kite m raple nou tou pastè Gerald Bataille lage legliz de Dye nan gwo tèt chaje pou kote nap pale a la li menm ak chèf gang Vitelhomme fè pami 14 endividi epi 8 polisye lapolis ap chèche kou chen fou nan moman la a pou enplikasyon yo nan asasina Prezidan Jovenel Moise anndan lakay li. N ap raple pou ou, chèf gang nan Vitelòm te deklare li travay di pou l akouche gouvènman sa a e se sa pòtpawòl la, Garry Derosier, ki bay plis detay sou sitiyasyon sa. Ansyen senatè Youri Latortue ki voye jete byen lwen rapò ULCC a, li lonje dwèt sou li kòm kwa se moun ki ta patisipe nan koripsyon sena a, poutan senatè a pale byen fò e se premye fwa li fè youn nan soti katastwofik sa Poul la kapab pwoteje manman l li di ki pa gen anyen a wè ak dosye sa. E map di nou tou nan menm konferans de près sa senatè a pete kriye e bagay la tris anpil moun pral sezi tande deklarasyon senatè a fè nan mikwo laprès. Si w pa prese pran w ti tan nan moman sa nou pral devlope pou ou tout enfòmasyon yo e se kounya la sou chanèl pa w la. Si w poko fè sa sonje abòne ansanm avè nou ou pap rate oken videyo ke n pral pibliye. Sou chanel paw la. Nou se Sofia TV 83 gwo rezo a. Nou pa pè pou nou di w pase ayiti nèg yo fòk nou debarase de nèg sa yo an ayiti Canada pa rete konsa konsa l pa vle rantre nan peyi a non avan se te yo k tap pale sèlman mentnan Epa jis yo k pou pale gen lòt moun kap pale le Canada pou la premyè fwa refize demand les ameriken pou la premyè fwa sa se yon istwa sa se yon desizyon istorik kote ke Canada vire do bay ameriken nan yon desizyon ameriken e Canada paske l di w Ariel Henry pa gen lejitimite. Ariel Henry pa gen pouvwa. Ariel Henry pa ka pran desizyon. Ariel Henry pa rekonèt pa pèp ayisyen. Kòman m pral fè pou m voye moun mwen bay pou pwoteje lòm nan? Je refuse. Bay li a yon lòt kote. Mwen. M pap voye militè m laba. Aprè tout sa ke nou fin fè, aprè tout sa nou fin gade, aprè tout sa ap vin jwenn nou, nou refize kategorikman. Ariel Henry pa gen lejitimite menm lan entènasyonal la, yo rekonèt ke li enplike lan asasen, lan asasine yon prezidan eli pa yon pèp, ke prezidan Jovenel Moïse, kèlkeswa sa l te ye, e se sa m di nou, le premye minis Justin Trudeau, Se yon jèn premye minis ki pat konn okenn dosye. Melanie Joly, kisa Melanie Joly konnen an Ayiti? Yo pat konn okenn dosye. Yo toujou ap tande yo pa dè anbasadè. Se anbasadè k mennen vini. Se diplomat ki mennen vini. Men se gen le kò gwoup ki mennen vini. Men yo menm yo pa menm konnen tout sa yo di yo, se sa yo fè. Men mentnan, pa gen kò gwoup, pa gen anbasadè, pa gen sikankò k ap pote, pa gen diplomat k ap pote. Nou menm tou nou ka pale tou. Se jis sa ke nou pat genyen avan. Nou ka pale tou mentnan avèk dè prèv an men. Ariel Henry est un assassin, li pa merite ke le Canada voye l kò militè pou pwoteje Ayiti. Ke nou pran dè desizyon ke nou menm nou vle, nou menm, ke nou menm nou pran lòt peyi pou kapab kontinye ap jwe nan tèt Ayisyen yo, nou menm nou debake, nou pa gen pèsòn pou nou voye an Ayiti. Nou menm nou gentan okipe nan lòt peyi deja. Bon yo te konnen yo te okipe sa fè konbyen mwa yap mande yo, yo pat kapab dil dèl debu? Yo pat kapab dil dèl de ouvri zye nou ok. Se gwo gwo batay de fòs kap fèt la. Se gwo batay de fòs kap fèt la. Nou prè pou nou batay. Nap batay. Se pa yo k pou retirel pou pèp lan. Core Group pap dirije par le gouvernement. Core Group ap dirije, li pa menm ap dirije par les Etats-Unis. Lap dirije par yon ti group mafya, Clinton, Madan Clinton. Se moun sa yo kap dirije ki mete yon pye sou Ayiti, se yo ki gen tout desizyon sou Ayiti. Se menm pale gouvernement, nou, nou te wè l klè kote ke Joe Biden antan ke le prezidan li te anonse Jovenel Moïse comme le président de la République d'Haïti, li menm li te moute an 2017, lap fini an 2022. Men lè klan Clinton di w fòk li fini an 2021, èske nou konprann? Medam, mesye, nou pral rantre dirèkteman anndan peyi a avèk Yves Juste. Yves Juste frè m, reyalite yo ap tonbe, kòman w ye? Bonswa pdg Busta John. Rapid rapid, ann gade sa ki domine aktyalite a. Sòti 15 fevriye pou rive 8 mas, Gen an total 11 zam diferan kalib ke lapolis sezi, 5 kilo kokayin sezi, 4 ka vyòl resanse, epi 462 moun jwenn arestasyon yo, san konte plizyè dizèn bandi ki tonbe nan echanj kout bal ak lapolis. Komisè Derosier ale pi lwen pou di dcpj lanse 14 avi de rechèch nan kad dosye asasina prezidan Jovenel Moïse la. Pami 14 avi de rechèch sa yo, gen 8 polisye ke yo ap chache kou chen fou nan kad dosye asasina Jovenel Moïse la. Dcpj ak Biwo Afè Kriminèl dcpj deja defere 2 moun devan lajistis nan kad dosye legliz episkopal la. Sepandan, Garry Desrosier ki se komisè divizyonè polis nasyonal Dayiti anonse ke lapolis ap chache kou chen fou tou pastè Gérald Bataille, youn nan pastè ki ta enplike nan dosye asasina Jovenel Moïse la. Sa vle di Gérald Bataille la, misye pa gen kote pou l met kò l paske Dcpj anonse ke yap chache misye kou chen fou. Finalman, militè kanadyen pap ka debake sou sòl peyi Dayiti a tankou jan anpil lidè politik te prevwa sa. Ebyen, gen jeneral lame Kanada a ki se Roy Herry, misye fè konnen ke Kanada ap ede Ikrèn nan batay ki genyen ak la Risi a, ebyen lame kanadyèn pa gen ase de fòs poul ede Ayiti konbat ensekirite a se peyi a. Sa vle di Kanada pa gen ase fòs poul ede Ayiti batay kont ensekirite paske yap ede la yap ede Ikrèn nan gè la. Ok e an nou an nou an nou an nou jis pran ti sa. Sa fè konbyen tan? ke Kanada pou parle avèk les Etats-Unis pou parle avèk Kanada pou l rantre an Ayiti. Eske ou panse ke si se te sa, sa pral fè dè l debi Kanada tap di w m pa gen ase fòs? Pou l pran tan l pou l voye la pou l voye avyon, li pran tan l li voye bato epi se kounye a l wè l pa gen ase fòs? Yves Juste sa w kapab di de sa? Efektivman Bosta, jodi a m panse ke Kesyon, Jeneral nan lame Kanada di lame kanadyèn pa ka ede Ayiti nan kesyon ensekirite akoz ke yo pri yo akoz ke priyorite yo se ede Likrèn batay la. M panse se manti. Dayè li klè jodi an Kanada, Etazini wè ke yo echwe nan kad misyon yo genyen nan peyi Dayiti. Se pou youn nan rezon yo pa vle al pran yon ènyèm echèk. ki lakoz ke jeneral la oblije fè sòti sa a e wap wè jeneral la di w klèman ke yo ap ede Ikrèn batay. Bon banm fè yon ti egzanp ant Ikrèn avèk la Risi ak avèk Ayiti kiyès ki gen plis difikilte? Lè la Risi kòm yon grand pwisans ap atake w yon lòt peyi sa vle di se yon asenal misil, zam de diferan kalib ki atake w wi. Jodi a nou ka ede Ikrèn Se youn bagay de Ayiti. Men nou fòk di klèman, nou poko echwe an Ikrèn. Se sa k fè n ap ede Ikrèn. Nou echwe an Ayiti. Nou wè pa gen okenn altènativ avèk nou kòm kominote entènasyonal nan peyi a. Jodi a se pou youn nan rezon ki fè n di nou pa kapab ede Ayiti nan kesyon ensekirite a. E jodi a tou. Etazini poukisa lap fòse se Canada ki pou ede Ayiti nan kesyon ensekirite a se paske Etazini konnen klèman ke li menm tou li echwe nan kad misyon l genyen an Ayiti enben jodi a kòm popilasyon an gentan wè Etazini echwe gentan wè Lafrans echwe kòm se Canada ki sèl peyi ki poko santi ke yo vrèman gen echèk total kapital nan sosyete a. Ebyen ou wè ke yo anonse ke yo retire kò yo, yo pa pran men prensip Etazini an pou al antre vin voye militè la nan peyi a. Ebyen jodi an la, li klè Etazini, Kanada, Lafrans yo sanse echwe nan tout entegralite yo nan peyi a. E tout misyon yo prevwa voye an Ayiti se de misyon depi o preyalab kap echwe tou. Yes. Men osi mwen menm mwen gen de bagay tou, le Canada avèk Ariel Henry ta vin kanpe avèk Ariel Henry u jis eske w tap twouve ke l nòmal pou yon peyi kap batay pou lapè, pou yon peyi kap di w li gen demokrasi lakay li pou w ta wè l kanpe pou l vin travay avèk Ariel Henry? ke non l site, Ariel Henry ki pa legal, Ariel Henry ki pa byen nome, eske w tap wè ke li menm vrèman se wi de libète vrèman ke l vle pale, eske l ta wè se de demokrasi ke l vle pale si li menm le Kanada ta ankouraje pou te rantre an Ayiti? Kòman w tap twouve sa? Efektivman Bosta, nou toujou di l, nan tout peyi demokratik yo, li gen yon konstitisyon ladan l, ki etabli règ avèk prensip yo. Jodi a, nan Konstitisyon ayisyèn nan, li di ke li rekonèt de fòs legal sou teritwa ayisyen an, ki se Lapolis e Lame Dayiti. Ebyen, jodi an la, Konstitisyon an di klèman ke li pa rekonèt lòt fòs sou teritwa a. Jodi an, poukisa tout veleyite sa a pou kapab pou kapab omwen wè si a voye militè anndan peyi a jodi an la li klè nou pa bezwen kesyon lame anndan peyi a nou pa bezwen kesyon fòs etranjè anndan peyi a ayiti se granmoun tèt li li kapab ede tèt li konbat fenomèn ensekirite a dayè nou toujou di l Se volontè ki pou genyen bò kote dirijan politik yo pou n konbat sistèm ensekirite ki la a. Paske ensekirite ki la a, s on ensekirite planifye pa dè wo grade nan Leta a. S on ensekirite ki jenere pa dè nèg nan sektè prive a yon fason pou kapab kontinye fè lajan yo nan tout enkyetid. Enben jodi an la a, popilasyon an, lapolis, se yo menm ki dwe pran responsabilite yo pou wè nan ki mezi yo kapab jere pwoblèm ensekirite a paske ensekirite a li pa frape nèg ki nan sektè prive yo kèk grenn li frape ou wè ke li pa menm ebranle yo menm ensekirite a li pa frape nèg ki nan sektè politik mafya an ayiti a men pito ensekirite a li frape ti klas ki anba a li frape malere malerèz yo ki paka pran lari pou al bouske lamanjay Pou pitit avèk mari yo li frape nèg ki omwen gen ti lekòl li anba gen ti biznis li anba se moun sa yo l frape men lè nèg ki gen pò lè nèg ki gen aye ki gen kontwòl ayewopò anndan peyi a lè nèg ki gen kontwòl dwàn anndan peyi a li pa frape yo se kòmkwa ke ensekirite a li pa ba yo regle anyen pou yo paske Yo gen machin blende, yo gen tout kò polis la k ap sekirize yo e yo se prensipal moun k ap finanse kesyon ensekirite a paske se atravè pò yo, se atravè ayewopò yo tout zam, tout bal k ap simen latwoublay nan peyi a pase. N ap kontinye avèk parantèz aktyalite a, 9 mas 1983, 9 mas 2023, sa fè egzakteman 40 lane depi ke Pap Jan Pòl 2 te vizite Ayiti. Nan moman Pap Jan Pòl 2 t ap vizite Ayiti a, li te fè yon deklarasyon kote li te di klèman ke Fòk bagay yo chanje nan peyi a. Nan ane 83, Pap la te di pou bagay yo chanje, anben 2023 ki bay 40 an aprè, olye sa chanje, sa vin pi mal. E gen anpil moun sou Bosta ki toujou ap repwoche Pap Jan Pòl 2 paske yo di lè Pap la te vini an, li te bote a pandan 3 fwa, se sa ki lakoz ke Ayiti tounen yon tè modi konsa. Finalman, Sekretè Deta ameriken an, Brian Nichols, rive nan peyi a jodi jedi 9 mas 2023 a. Brian Nichols, li rive nan peyi a, li te akonpanye avèk plizyè militè ameriken ki t ap sekirize l yon mannè pou l te kapab al rankontre avèk plizyè pèsonalite politik nan peyi a. Avèk premye moun Brian Nichols chita, Se avèk Wo Konsèy Tranzisyon Ariel Henry mete a, fòk nou di w, diskisyon yo te pòte sou kesyon ensekirite, sou kesyon enstabilite politik ki gen nan peyi a epi sou kesyon reyalizasyon eleksyon yo. Miretti Polyte Maniga ki fè ofis de prezidan. HCT a, li fè konnen se yon reyinyon ki fini trè byen kote ke yo menm yo diskite anpil pwen avèk Sekretè Deta a ki omwen ba yo garanti ke Etazini ap kontinye sipòte Ayiti nan mizè ke li ap fè fas dènye tan sa yo. Aprè reyinyon an tou, Brian Nichols li menm sou kont Twitter l, li deja fè konnen se yon felistasyon. Se yon plezi pou li pou l te rankontre avèk Ho Konsèy Tranzisyon an ki gen yon wòl krisyal pou retabli sekirite ak lòd demokratik yo nan peyi a. Fas avèk kriz politik ki gen la a, Ho Konsèy Tranzisyon an dwe chita pale avèk tout sektè nan klas politik la yon manyè pou wè kòman ke yo kapab rive jwenn yon solisyon nan kriz k ap brase bil peyi Dayiti sa a, se deklarasyon Brian Nichols. aprè ke l fin chita pale avèk Wo Konsèy Tranzisyon an ki gen nan tèt li Milène Hyppolite Maniga kòm prezidant. Aprè ke ULCC fin sòti rapò kote ke li endekse ansyen senatè Latibonit lan Youri Latortue, Ebyen, Guy Latortue finalman sòti nan silans li. Nan rapò ULCC a, li te di klèman ke Guy Latortue li prete kòb nan ona, li pa janm remèt li. Li te di ke manman Guy Latortue detounen plis pase 9 chèk ki koute anviwon avèk leta ayisyen 20 milyon de goud, ebyen Guy Latortue nan konferans li bay jodi a li di klèman ke depi nan lane 2021 Youri Latortue kòm senatè te deja peye ona tout kòb li te prete a. Eske ULCC ap bay manti oubyen Youri ap bay manti? Jiskaprezan m panse ke ULCC kòm enstitisyon etatik kap jere kesyon koripsyon anndan peyi a m pa rete kwè Li te vle bay manti ke Youri pa peye ona paske avan ULCC pwodui yon rapò, li fè ankèt dabò o preyalab pou l pwodui rapò a. E jodi a, m panse ke ULCC gen pou l reponn Youri sou sa ke li di a, ke l di l peye ona tout kòb li depi ane 2021 a. Men, youn nan bagay ke Youri pa di nan rapò ULCC sòti a, se ke Youri pa di si manman l detounen 20 20 milyon de goud la, li pa di si manman l te vòlè 9 chèk leta ayisyen an, li sèlman di moun k ap anmède manman m yo, manman m se yon granmoun li ye, li gen 83 lane, li kokobe, èske se tiye nou bezwen tiye l ki fè n ap plede site non l sou rezo sosyo, sou radyo? Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a. Ajan dwanye yo se arete granm bonè maten an yon avyon ki gen ki imatrikile HR AXL. Ajan dwanye yo arete avyon sa a paske avyon an t ap kite peyi a pou l ale nan peyi Panama avèk plizyè santèn kilo zangi anndan l. Responsab ajan dwàn yo fè konnen Avyon an vin pran zangi yo an Ayiti, men pou otan, yo pa t janm anonse ke leta ayisyen zangi sa yo t ap kite Ayiti. Se pou youn nan rezon ke otorite dwanye yo oblije arete avyon sa a ki te gen li menm ladan l plizyè santèn kilo zangi. Òganizasyon k ap defann dwa moun, jistis ak solidarite denonse ansanm ka enjerans ki genyen anndan penitansye nasyonal nan 90 pousan moun ki nan prizon anndan penitansye nasyonal, pifò ladan yo poko janm parèt devan yon jij natirèl. Gen 500 prizonye ki anndan prizon an ki gen 10. a 15 an depi yo jije pou otan majistra ki te jije prizonye sa yo gen nan majistra sa yo ki mouri gen nan majistra sa yo ki yo menm yo transfere yo nan lòt jiridiksyon pou otan ansanm de prizonye sa yo toujou ap soufri anndan prizon nan sans sa a responsab jistis ak solidarite yo mande. pou ke otorite konpetant yo al fè yon entèvansyon prese prese anndan prizon an yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive frennen ansanm deriv k ap pase nan prizon yo. N ap kontinye rete nan dosye prizon an epi granm bonè maten an Penitansye Nasyonal konnen yon sitiyasyon tansyon pa rapò avèk sa gen plis ke 2 a 3 mwa prizonye yo pa gen manje, yo pa gen dlo pou yo bwè anndan prizon an, yo pa janm bay kouran, chalè ap tiye yo. Yon selil ki fèt pou l ta gen 10 oubyen 15 prizonye, li gen an total 200 a 300 prizonye ladan l, sa ki vin lakoz ke prizonye yo pil sou pil, yo mal pou respire, genyen ki gen pwoblèm respiratwa. Nan sans sa, ansanm prizonye ki nan selil yo, yo fon sèl maten an, yo pete pòt selil yo, yo pran lakou prizon an pou yo, y ap manifeste anndan prizon an. Gras entèvansyon lapolis ki te pral lakoz ke sitiyasyon an te retounen nan lòd li. Ministè jistis ak sekirite piblik nan yon nòt yo mete deyò jounen jedi 9 mas 2023 a mande avèk kèlkeswa moun ou di mwens enstitisyon ki nan yon zòn depi ke yon bandi pote yon lèt ba ou pa pran lèt la avèk men w yon fason pou w pa kapab frajilize anprent bandi an sou lèt la. Nan sans sa a, responsab ministè jistis yo fè konnen gen 2 nimewo ki disponib pou kèlkeswa sitwayen ki resevwa lèt nan men bandi yo kapab rele lajistis oubyen lapolis. Nimewo ki disponib yo, 36 04 96 02, sa se nimewo pakè a ki disponib a nenpòt ki lè ou kapab rele pakè a. 37, 33, 36, 40, sa se nimewo ki disponib pou dcpj pou w kapab rele dcpj si tout fwa yon bandi pote yon lèt ba ou. Atan, ekskize m wi. E pa dcpj ki bay nimewo sa pou yo rele l? Menm dcpj ki te fè yo tiye ti dam nan, lè ti dam nan t al di yon tèl bandi ki bay pwoblèm nan, ki gen machin lapolis nan men l, epi lè mò Sanjou te gentan okouran de ti dam nan vin pote. Koulye e byen m te cpj sa wi. Atan nan nan nan nan Yves Joyeux Yves Joyeux se pa DC nan nan nan dcpj bay nimewo pou yo rele l si an ka yon bandi sa se pase yo wè pa gen ase krim ki fèt an Ayiti yo bezwen fè plis krim ankò li bay nimewo pou yo pou yo rele l fè atansyon eskize m wi. Fè atansyon. Epa dcpj ki te sot fè lamò san jou rache tèt dam nan kenbe tèt dam nan nan men l anndan peyi a kounya menm dcpj sa mande pou pèp la vin rele l ankò. Se menm dcpj sa Bosta ki mande pou la pou pèp la rele l si tout fwa ke on bandi pote on lèt pou li pou l mande l pou l peye espas kote li rete a ouzmen si l mande l pou l peye espas kote li mete biznis li an, se menm dcpj sa a. Jodi a, Bosta, se pou youn rezon Komisè Muscadin li ap bay rezilta konsa. Dayè Komisè Muscadin pa gen ase lajan pou l ta peye moun pou ba l pou ba l ransèyman sou ansanm bandi yo anndan peyi a. Jodi a, youn nan pi gwo sèvis ransèyman Komisè Muscadin genyen, se popilasyon l ye. Popilasyon sa k fè? Li se pi gwo sèvis ransèyman komisè Muscadin se pa rapò avèk. Lè popilasyon bay komisè Muscadin yon enfòmasyon, yo konnen komisè Muscadin pa pral trayi yo, pa pral site non yo. E yo konn komisè Muscadin ap fè tout, ap fè kèlkeswa sa l ye, kèlkeswa strateji a pou l kapab rive arete bandi sa a. Ebyen jodi a dcpj te mèt te bay 50 nimewo san nimewo pa gen pyès moun kap janm rele dcpj paske menm nèg ki anndan dcpj a ou ka relel epi tou li tou rele bandi ki bò lakay ou a poul di klèman ke men tèl moun ki te pote plent pou ou degajew fè sa w konnen avèl ebyen jodi a si popilasyon an gen yon plent lap pote pa yon otorite nan peyi a, se bay komisè Muscadin lap bay ransèyman sa a, paske l konnen lè l bay komisè Muscadin ransèyman an, ransèyman li bay la se yon ransèyman ki fyab e l konnen tou komisè Muscadin pa pral livre l avèk bandi. Egzakteman e nap di pèp la mwen ekskize m wi, pase lè w wè yon bagay kap pase ou paka kite pèp la rantre ladan l. Dcpj an s moman se pa yon enstans pou nou kapab di, nou konnen gen moun ki fyab ladan l, Men sou sa k sot pase dènyèman la, Yves Juste, fè yon ti rale pou pèp la. Ki sa k sot pase de dcpj ann Ayiti dènyèman avèk Lamò 100 jou? Ki sa k te pase Busta? Se ke gen yon dam ki abite nan zòn Kwadèboukè. Dam nan wè yon machin polisye k ap pede sikile nan zòn Kwadèboukè. Lè dam nan wè machin polis ap sikile, dam nan di, O, kòman lapolis ap sikile konsa, nèg a inifòm lapolis sou yo, epi sandal nan pye yo, sou chosèt nan pye yo? Dam nan vin gwo bout, li di, Sa a pa ka yon bon polis. Yon bon polis pa t ap sikile nan fason sa a. Ebyen, dam nan li menm, li met rad sou li, li debake nan dcpj, li di dcpj, M vin pote yon rapò pou nou la a ki kapab itil nou, paske jodi an la a, Se nou tout k ap viktim fenomèn ensekirite a, popilasyon dwe kolabore avèk lapolis pou eradike kesyon bredjenn nan peyi a. Kounye a lè yo pran dam nan, y al odisyone dam nan, dam nan di klèman ke gen yon machin polis bò lakay li, metel plak machin polis la genyen. Gen 2 nèg k ap sikile ak machin polis la ki gen omwen inifòm polis sou yo. Lè yo desann anndan machin nan, lè yo gade se sandal ki nan pye nèg yo, se sandal a chosèt ki nan pye nèg yo, li di sa pa ka bon polisye, ba l pote sa a kòm rapò nan dcpj. Ebyen dam nan kòm on egare li menm ki panse ke se nan bon peyi l te ye, ki panse ke dcpj se yon enstans ki fyab, li al bay rapò a. Lè l rive anndan. Otomatikman li anndan dcpj, lamò sanjou gentan konnen gen tèl moun ki anndan dcpj ki vin pote plent pou li, men ki koulè l ye, men kòman l rele, men ki koulè rad ki sou li. Ebyen lè dam nan rive lakay li, ou konn sa k pral pase, lamò sanjou tou debake lapremidi vin dèyè dam nan, li di dam nan, ou pa konnen m gen moun tout kote, w al pote plent pou mwen an, enben depi lè w ap pot plent lan m gen non w M gen koulè rad ki te sou ou, m gen kòman ou te penyen, m gen koulè soulye ki te nan pye ou, tout bagay wi. Ebyen jodi a e dènye plent w ap pote wi. Ebyen lanm ebyen lanmò san jou kisa l pral fè? Li pral tiye dam nan, rache dam nan, imilye kò dam nan wi. E jodi a ou jwenn se menm dcpj sa a k ap di w men nimewo ki disponib pou w pote plent si tout fwa yo pote lèt ba ou bò lakay ou. Sa m panse se blòf li ye. Tankou jan m sot di l talè a, pa gen moun ki pral kwè nan dcpj sa a. Paske dcpj sa a, li gen anpil dout sou li. Gen anpil polisye anndan dcpj ki gen de rapò avèk de gang ame. Jodi a, m panse ke popilasyon an, si l gen yon rapò l ap bay, l ap bay yon rapò ak yon moun de konfyans, ak yon moun li konnen lè l ba l yon enfòmasyon, ki p ap mete l nan lari, ki p ap omwen livre l bay bandi. E se pou rezon nou di w jodi a, rezilta komisè Muscadin ap pote yo, pi gwo sèvis ransèyman komisè Muscadin genyen se popilasyon an, paske lè pèp la ba l yon enfòmasyon, li kenbe enfòmasyon pèp la ba l la, li pa al mete pèp la deyò e l fè se ke de dwa, li arete bandi an.